Kle a pa nan men yo, se Aristide ki kapitèn bato a. Kle a pa nan men yo, kle a pa nan men yo, se Aristide ki kapitèn bato a. Respè pou tout jèn gason sa yo k la, pou tout baz ki la, respè pou yo. E m di jounalis yo sa deja, nou pa la pou n ap kenbe yon bra miko, fòk nèg yo mete inivèsite pou nou, lè n fin kenbe bra miko a pou n al nan inivèsite pou n pran bon kou. Pou n pa la pou n ap sèvi tchoul yo. Paske nou gen konesans, nou jèn gason, nou ka itil peyi a, demen si nou ka senatè, nou ka prezidan, nou ka nenpòt bagay nan peyi a. Sa vle di ou, n ap di nèg yo, nou tèlman konprann nèg yo, Letènèl fè nou tèlman konprann nèg yo, nan jalouzi yo t ap fè a, Se nan mitan nou yo vini vin fè jalouzi a. M ap di nèg yo, nou tèlman wè yo klè, yo voye Aristide ale, yo te nan raje avèk Michel Martelly. Mwen di nou gon pakèt gason makomè anndan peyi a, fòk nou denose yo. Se pantalon yo mete, men se jip. Martelly te gentan parèt deja ti bout jip la. E nap di tout nèg ki konnen tap rele aba Martelly, aba Martelly nan tout 4 kwen peyi a, ki te di Martelly se kriminèl, Martelly se vòlò, Martelly se asasen, se menm prason, menm prason kraze nan bouyon yo ye, pa okipe yo. Jounen jodi a. Lè nèg yo tap rele nan lari ansanm avèk nou, e pa pou tèt gaz la. Son jalouzi ki tap mennen nan mitan nou, nou menm nou konnen batay nèg yo te vin batay, epi tou se avèk mari yo tap pale. A pati de jodi, nou pap rele André Michel André Michel, nap rele l Marie Michel. Marie Michel son visye li ye. Marie Michel konnen. Lè l te di li pa pral nan fèt la pa pou gaz, se mari l ki te rele l pou y al nan anbyans. Epitou l tou pase kòd la sou nou, li di l pa pral nan fèt. Pandan l te di l pa pral nan fèt la, men l anndan kalbas siwo a, yon galon gaz ap vann 300 dola. La a nou nan fèt wi. Andre Michel, konbyen gaz la vann? La a nou nan fèt, Andre Michel. Majori Michel, Marie Michel! Nou deja di w sa deja ou pa rele André Michel, se Marie Michel pou tout blòdè rele André Michel. Paske yon gason dwe gen nen nan figi w. Yon gason dwe onèt. Yon gason dwe kanpe an gason. Paske depi lontan lè w ap di nou pa nan fèt, nou pa nan bagay gason la. Se sa k fè nou di popilasyon ayisyèn nan le 11 Se yon jou li ye pou nou. Se yon jou yo te mèt difan anndan pi gwo legliz anndan peyi a. Kote verite t ap pale. Kote yo te di lè lajenès fin fè etid yo, fò yo jwenn yon inivèsite nan peyi a pou y ale. E pa Sendomeng pou yo voye nou. Sa vle di w n ap di nèg yo, yon sak di yo ap vann 750 dola. On galon lwil ap vann 400 dola. Lè Aristide te la, yo pran lari, yo di Aristide pa vle pèp la manje. Marie Michel, tande vwa nou. Marie Michel, ou te vin nan mitan nou. Kote diri a? Kote gaz la? Kote pwa a? Kote inivèsite? Kote wout? Pa gen bagay konsa. Sa vle di w? N ap di gason makomè yo, nou konprann yo, nou konprann jwèt la. Laboujwazi te gentan di nou sa deja. Yo di depi nèg la rive nan filozofi, yo gentan pase men anba bouda l kont pèp la. E kounye a nou wè verite laboujwazi yo t ap pale. Marie Michelle, chonje, lè w pa t jwenn moun pou te jije, e nan mitan nou w vini. Pou Martelly te ka wè w. Paske nou konnen, ou menm a Martelly te fè w sèl nan raje 2004. Martelly pa t janm vin wè madanm ni, e ou k te sèvi Martelly kòm madanm. Se yon jalouzi k t ap fèt lè w t ap di, Jovenel Moise e pou ale. Nou pa nan masisi la. E militan k t ap mande pou Jovenel ale. Se militan k t ap mande pou Jovenel ale. Lè yon gason ap pale, ou dwe wè se yon gason k ap pale. Mateli kanpe devan lemond li potko menm nan kanpay mateli di se gason l renmen pran avle di w nèg yo te fè tout vi yo 2004 nan raje pou mateli pa kenbe zòrèy yo nèg la tap rele aba mateli lal jwenn mateli lal nan djòb nap di mari michèl nou konn jwèt la site solèy lasalin bèlè tokyo solino matisan konn jwèt la e nap pase w lòd anndan peyi a depi se mouvman kap fèt anndan peyi a. Nou pa bezwen lidè abolotcho, nou pa bezwen gason, fanm sa yo k ap vin nan mitan nou. Depi yo vin nan mitan nou, sa pèp ap fè yo pou gaz la ap moute. N ap bati, n ap chache gaz, n ap koupe poul, n ap fè sa kolon sa yo. Ayiti p ap peri, Ayiti pa ka peri, Ayiti pa ka. Gade, lè m te piti, m te gen yon vil m te konn al ladan l la, M sonje lè manman m avè m e nan yon magazen l mande pou m al pise. Pouvwa phtk! Barak ou netwaye twalèt e nan vil la yo lage l. Aprè tranbleman de tè a nèg yo kraze peyi a, kòb nan men yo, yo pa fè anyen epi tou katye popilè yo di se Aristide nou bezwen, lavi ou lamò, Aristide. Ameriken, Aristide se wa tande, Aristide se wa tande, Lafrans, Avèk sa nan lamerik la e nou te met lapè avèk sa e nou pap janm pran sa ankò e nap di lèzetazini met grenn nan boudal paske dènye tan apokalipse pral rive.